Tout moun ok bah se weekend weekend kazanye on reste chez soi pas de sorti ok c'est cool comme ça ebyen fòn di ke nou gen kèk ti bagay nou pote ba ou nan emisyon sa la wi men ekute pa afole paske nou konnen ke nou menm nan RL prod pa gen kesyon nouvèl afole pa kisa n ta kòmanse la ann kòmanse nan kesyon bèlèr non kempès pran bal bè wi vous avez vu ça à travers le titre byen se pa buzz. Kempès pran bal. E ou ta kapab imajine ke nou afirmatif. Pa egzanp, lè dèfwa lè ou bay yon enfòmasyon ou pa kwè nan li, ben, ou mete l o kondisyonèl, men, fwa sa a nou afirmatif. Ekoute, fò n di ke depi kòmansman semèn nan, toujou genyen de lese frape antre nèg Ba Dèlma, nèg Bèlè epi nèg Mayar. Tanzantan gon pote boure ki fèt, tanzantan gon grenn moun ki tonbe, men ekoute, yè aprè midi, e nèg yo desann. Nèg yo desann an gran moun, y al pote boure sou krache dife, ebyen enfòmasyon ki vin jwenn mwen se ke gen nèg ki blese nan ka advès la, men ekoute, Kempès pran yon bal. Kòman Kempès pran bal la? Fò n di ke gon premye eleman enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa, ebyen Kempès ta pran yon bal nan kwis li, epi yon bal bò kou. Men ekoute, pou sa ki. Parèt reyèl la pou mwen, sè ke, enben, li resevwa yon bal bò kou. Tande byen, gen yon aspè mistik nan kesyon nèg k ap goumen. Pa egzanp, ou kapab genyen yon pwen sou ou kote ke ou pa pèse. Pou le moman, paske si yon nèg ou pa t pèse, ou te gen dwa di Bondye tou bon, kreye m pou m pa janm mouri. Donk, sa kapab rive ke yo pa pran w pou le moman. Men tande byen, nan kad batay mistik la gen plizyè fòs ki mete ansanm. Nèg la gen dwa fè yon mixture, yon sòt de melanj tè, dlo, dife, lè. Sa vle di, 4 fòs sa yo, lè yo rankontre ansanm, ebyen m ta kapab di, ou s on nèg la, depi jou a pou ou, monchè gade, ou kapab kraze menm Lawisi. Men lè jou a pa pou ou tou frè m, nenpòt ti van pote w ale. Paske lè ou fè maryaj antre 4 fòs sa yo, Gen yon seri de prensip fòk ou respekte. Pa egzanp, lè yo gen dwa di w, Ebyen, fò w pa touye, fò w ka pwoteje tèt ou sèlman. Men, si w vèse w nan lojik pou touye, sa vle di yon lè y ap rive sou ou. Ebyen, se sa. Men gon bagay lè nèg yo ap goumen, dabitid, anpil bandi k ap batay ou konnen yo batay pye atè. La a, yo menm, lè nèg la retire bagay nan pye l, sa vle di li menm ak tè a yo deja fè yon sèl. Èske nou konprann? La a, li ka pa ka pèse. Sa vle di pou w pèse li, fò w ta touye tè a tou. Men ekoute, gen yon pakèt prensip ki konn pa respekte se sa k fè yo pran. Men gen yon grenn bagay nèg yo konprann tou, nèg k ap batay la, li gen yon fòs mistik tou, men an menm tan fòs mistik lan l gen yon fòs anti mistik. Konprann byen sa m ap di nou an. Fòs anti mistik lan ki sa l ye? Gen yon nèg ki pa pran nan bal, l ap batay anfas ou, ebyen, Ou frape youn nan fòs yo. Donk imedyatman bal la rikoche atè, l al frape nèg la, li kab blese l, li kab menm touye l menm. Pa egzanp, m kwè te gen yon bagay ki te pase sou wout 9 lan kote ke gen yon sòlda ki te tire sou yon machin, bal la frape! Epi bal la frape atè, l al pran sòlda a. Sòlda a mouri wi. Ebyen fò n di ke pandan batay ki te gen yè lan, ebyen kout bal maye epi gen yon sòlda ki tire, bal la rikoche. Li frape atè epi l al pran Kempès bò kou. Donk, Kempès blese, y ap di men ki pa fè twò twòp enpak. Epi misye al lopital, pou lenstan, misye poze. Men fò n di ke batay sa se pa yon batay ki ko ap fini. Paske Tande byen, a chak fwa nèg la gon bagay ki rive l, ebyen, l al chache plis fòs. E pa bliye papa, lè w di kempès, ou di yon bèt. S on nèg ki konn batay, s on nèg yo respekte. Paske, anpil fwa, nèg yo konn ap pete bal sou misye. Gen sòlda ki konn nan sitiyasyon difisil, se misye k plwaye sòlda yo, mete yo anba vant li epi li menm li ouvè do l tankou yon laye, l ap pran bal. lap pwoteje nèg yo. M gen enpresyon ke Kempès pran bal eske se yn viktwa? Bon, misye ka kanpe goumen toujou. Paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, misye anfòm, ebyen li ka kontinye batay. Tande byen, gon videyo ki vin jwenn mwen maten an. Videyo sa, Bon se pa maten an, sa fè 2 zè anviwon depi videyo sa a vin jwenn mwen. Videyo a di tou senpleman ke je nèf ap frape. Men sa se nan zòn bò APN. Lè m fèk wè videyo a, m te poze tèt mwen kesyon pou m di eske se pa nan dezyèm pote boure je nèf lan, lè nèg yo te al mete dife bò palman, lè sa a anpil bal t ap pete bò lari an. M poze tèt mwen kesyon pou m di eske se pat sa. Men malerezman la pèsòn ma di non se bagay kounya epi li voye yon voice yon moun ki bò kote l pou di ke ebyen G9 te mete pye l atè a partou kote paske anba lavil la pat tèlman bon kote ke gen nèg tanzantan kap parèt kap fè machin kase tèt tounen paske nèg yo te okipe atè a. Men sa ki pral parèt enteresan se ke a chak fwa. Gen yon video ki fèt si a quelqu'un qui parle il ya d'autres personnes qui sont là justement pou idantifye la vwa de cette personne qui parle video sa daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen e moun ki voyel ban mwen an dim tou senpleman ke ebyen se ta nèg mikanò yo ki mete pye yo atè a paske gon yon slogan depi ou tandel wap idantifyel ak je nèf tou senpleman quand vous entendez quelqu'un dire en bète. an gwo bout bèt, ebyen se je nèf. Ou konprann? Gon lòt slogan ankò wi, e, Bwa Kale. Depi w tande Bwa Kale, konnen se je nèf. Aparaman, je nèf etèt an aksyon, ebyen je nèf montre fòs li ankò yn fwa paske sètèn fwa kant on è plonje dan le silans, ben, on a tandans a dire ke ben, se yon sòt de dafeblisman. Ebyen je nèf la, nèg yo pare tèt yo an gwo bout bèt, e jodi a la a, Alò m te gen yon ti dout pa rapò ak video sa ki te vin jwenn mwen e pi la pèsòn ki a idantifye la vwa, je pa dire le nom de cette personne mais écoutez, elle m'a dit tout simplement vwa sa nap tande la a se vwa youn nan chèf nan waf Jeremi yo, misye rele Mackenson. Èske se pa misye ki te fè mizik la? Wè, bon an tou ka, tèt chaje wi la. Bon nèg yo te mete pye yo atè a la an granmoun. Elilye tonton! Mezanmi cheri ape an menm ou aranje w hein Mesye pa pede tire Apa site non nèg la mesye monchè Ralanti sou tire a Retire kò w retire kò w chèf Bwa kale l ye tonton An bèt wi An bout bèt An bèt An bèt Abed men nan mouda w dyòl santi gyèt manman w gyèt manman w Abed men nan mouda w. Ann ale pou lòt enfòmasyon nou. Direksyon departemantal Lwès Lapolis li pwosede ak remiz veyikil. ki te rekipere nan kad entèvansyon ki fèt nan nivo senkyèm avni Bòlòs, wout Matisan, kote ke te genyen 2 prezime bandi, daprè enfòmasyon yo ki fè pati baz 5 segond, ki yo menm pèdi lavi yo nan kad echanj de tir avèk fòs lòd yo. Pwopriyetè machin sila a, li menm fè yon ti pale e salye jefò ki deplwaye pa bò kote lapolis nasyonal kont banditism, Notaman kidnaping, n ap raple ke yo te pran machin sa se te nan dat 3 fevriye 2022. Alò la kestyon ke se poz bokou de pèsòn, ebyen si yo gen chans montre machin nan poukwa on a jamè vu la foto dè kadavr? Poukisa yo pat janm wè yo? Ben se kestyon sa anpil moun ap poze. Nou wè aprè nòt lapolis te mete deyò a, donk Izo li menm te pran lapawòl pou dir ke bon poukisa n ta renmen touye moun mwen konsa? Nou konn kote m ye? Ebyen, si n bezwen touye sòlda m, vini nan vilaj la pou nou vin touye sòlda. Men Izo pa t janm dakò ke li menm li pèdi sòlda o pwen ke te gen anpil moun ki ap fè kòmantè pou dire ke, Ben ekoute, pou ki sa bandi yo pa janm aksepte ke lè gen yon moun ki mouri se ta pwòch yo, yo pa vle kwè, yo pa vle di se pwòch yo. Ben, antouka, on sè pa, eske se yn strateji? Ebyen mwen sepa, sepa tou senpleman. Brèf, antouka ann gade e sitwayen sa li menm ki remèsye lapolis e sa ki trene anpil kòmantè pou di ke ben m ta renmen jwenn pa m nan tou e anpil lòt moun machin yo pèdi ebyen yo di ke ben lapolis bon travay m ta renmen pou fè m jwenn machin pa m nan tou. Fevriye a, yo te kidnape m nan Martelly Techni an. M te libere aprè ranson, men nèg yo te kenbe machin mwen an. Gras a entèvansyon lapolis nan Matisan, yo arive rekipere machin mwen an, ke jodi a m vin pran nan DDO. M ap di mèsi a lapolis e kontinye fè travay ke y ap fè a. Se ki lè yo te kidnape w? Le 3 fevriye 2022. Antouka m gen enpresyon ke le jou lapolis ta gen chans antre nan fyèf yon gang, ebyen y ap gen chans rekipere anpil machin. Nou pral vini sou 400 mawozo men dabò gen yon patwouy komisarya nan Taba ki entèpele abò yon motosiklèt nan kafou Rita a ben y a yn semèn 2 manb gang 5 segond. Se yon sèten de Romelus Mackendy 31 nan, Isaac Roberto 30 an. Yo ta sispèk Izarak nan tantativ asasina avèk kòmansman egzekisyon sou komisè polis Patrick Belizaire ki te resevwa nan dat 26 desanm 2020 an nan Tabar 23 plizyè bal. Yo gade yo a vi pou asosyasyon malfetè e tantativ dasasina. N ap raple ke selon lapolis gang 5 segond lan ap evolye nan. Galèt Gourard, zòn Sent Filomèn ki dirije pa John Sena Mondésir. Se pa mwa ki e di sa, se lapolis! Yon patwouy polis nasyonal nan nivo Kanapevè, ebyen fò n di ke te gen yon machin Nissan Patrol blan imatrikile SE 02601 ki li menm te abandone. Te genyen nan machin sila Avan dosye sa kapab al jwenn dcpj pou bezwen ankèt yo, depi plizyè semèn, daprè pnh, lapolis la ranfòse prezans li nan plizyè zòn metwopolitèn Pòtoprens nan kad batay kont banditism ak kidnaping an patikilye. Gras ak nouvèl dispozitif sila, ebyen eh genye de prezans Résumé bandit qui fait partie gang 5 secondes qui a évolué dans le village de Dieu et impliqué dans plusieurs cas d'enlèvement ont même mortellement blessé dans l'échange de tirs Et puis avec une patrouille unité départementale la police nationale d'Haïti c'était le samedi 16 avril 2022 au niveau de la 5e avenue Bolos, route Martissant. Plizyè lòt yo menm blese ak yon veyikil yo rekipere pa bò kote fòs lòd yo. Nou te deja gen detay sou dosye sila. Emmanuel ensi koni manb enfliyan òganizasyon kriminèl ki rele 400 Mawozo mòtèlman blese sa vle di misye fè vrèl pou peyi san chapo nan echanj de tir avèk lapolis li te genyen nan men li. Yon fuzi daso nan moman entèvansyon lapolis. Endividi sila li tap opere Duval Roche. Se te yon bra dwat chèf gang Yonyon ki li menm nan prizon sivil Kwadèboukè depi plizyè mwa. Lapolis nasyonal pa vle bese lè bra tankou jan yo toujou di sa nan batay ki anklanche ki vize trake bandi yo yon mannyè pou kapab retabli lòd. nan kapital peyi Dayiti. Tèt chaje! Si m panse ke gen 2 bra dwat k ap tonbe konsa, ebyen m ta kapab di bagay la pral parèt anpe difisil. Men ekoute, èske bandi yo bese lè bra pou lenstan? Paske m ap gade la m wè Emmanuel, endividi sila a li menm ki t ap fonksyone nan zòn Duvalroche. Gen foto vivan, gen foto mò. Ben. Lè w ap gade l, ou ta kapab di se yon djentleman. E poutan, ben, il est parti pour ne plus revenir paske misye kanpe l t ap batay a lapolis. Misye gen yon bèl tenis nan pye l, yon bout pantalon, yon mayo blan. Petèt ke nan moman sa l te fè apèl ak dyab la men, sa se mal tounen. Dyab la di absan. Dèfwa dyab la konn di absan tou wi. Paske lè w ap batay, chak jou w ap batay epi w fè apèl ak satan. Dèfwa Satan konn di w, a ben écoute, fòk ou batay pou kont ou tou paske tu me fatigues trop bordel! Allez-y pour d'autres infos. Alors ça s'est passé hier et on a transféré tout ça, c'est que au niveau de Carrefour Douya, eh bien gen 2 policiers udmo ki yo menm manke mouri toufe anndan yon Nissan Kicks. D'après bon jan enfòmasyon, se gaz 2 polisye udmo sa yo tap transpòte nan machin nan, alò vit machin nan monte sanble se gaz la menm ki manke toufe polisye yo. Gen youn nan polisye sa yo ki rele Langi Chat misye se operasyon udmo wès 1 li ye. Aprè yon ti tan polisye yo te vin jwenn èd lòt polisye ki yo menm te retire yo nan machin nan. Yo te gen tan pèdi konesans. Pòt machin Nissan Kicks lan lòk epi 2 polisye yo manke mouri. Anndan machin sila Dye swa louwe. Bay Dye swa louwe paske nèg yo pa ta dwe pèdi lavi yo konsa. Humm ki mal nèg yo fè pou yo ta pèdi lavi yo nan sikonstans sila. On vous a porte beaucoup d'infos là Ben oui beaucoup d'infos et puis ben c'est le temps de vous dire merci merci pour support merci pour attachement puisque je sais que eh bien nou gen yon attachement tout à fait infaillible pour Chanel sila.